Gadon rigòl sa kap koule atè a. Lavi moun pa bon anh ankò oh. Bonswa bonswa bonswa jodia nou vin pale pou moun kap pede manke san yo dri yo pou moun kap pede manke san yo ou brale nan mache wap achte yon pè pijon blan wap manje sa nan yon mwa premye tan wap kwit sa yon sèl wap kwit yon sèl la ladann wap manje sa tou sèl Apre 15 jou ou kwit lòt la, ou manje sa tou sèl. Apre ou fin fè sa, n ap konseye w pou w al achte detwa bètrav, ou fè ji bètrav, ou bre. Detou fwa w pa renmen bètrav, ou gen dwa bre ji kawòt la osi. Nou konnen gen moun ki pa renmen bètrav, nou konnen gen moun ki pa renmen kawòt. N ap jwenn moun ki renmen bètrav, gen moun nan ki renmen kawòt. Ou gen dwa bwè ji kawòt la, ou gen dwa bwè ji bètrav la. N ap konseye w pou w al achte yon pè pijon blan, w ap manje sa nan yon mwa. Detoutfwa w fin manje l, w ap bwè ji kawòt oubyen ji bètrav. pou moun kap pede manke san yo de tout fwa wal ka doktè doktè diw ou manke san se te tito ki pase mesaj sa masen an vit fè sou chanèl la mwen konnen si w jwenn mesay la wap patajel avèk moun kap pede manke san yo nou konnen gen anpil moun doktè di pa gen san yo pa wè kijan pou yo Pou yo obteni sa, ben nou ba ou enfòmasyon an pou si w bezwen gen san ou gen dwa ale fè sa pou pou ka gen san. N ap gen pou nou pale de fèy ou ka manje osi pou pou pou san osi. Nou ba ou premye enfòmasyon ou gen dwa al manje pou pou ka gen san. Nap salye mèt Rico Gwadloup, nou konnen baz Gwadloup la, baz Matinik, baz Giyàn, baz Lafrans, nou kanpe la, baz Ayiti! Klak!